N ap pati wi la pou enfòmasyon yo, analiz e kòmantè. Fò n di nou byen genyen yon polisye ki fè pati 27 tièm pwomosyon, il a 29 ans, son nom se Philippe Mabial. Ebyen, misye mouri. Hum. Yo sanse rache misye, epi fanmi an al jwenn kò li onivo de zòn aviyasyon. Kès ki se tè pase? Ebyen, polisye sa tap soti o nivo de Fontamara. Chofè a al depoze li nan Santrovil, nan zòn bò Teleko. Il etait accompagné de 4 autres personnes. Sa fè 5 ototal, baww, on kidnaping fèt. Yo pran de. Lòt twa yo kouri. E pami de yo pran yo, ebyen genyen Philippe Mabial, polisye vennsetyèm pwomosyon sa a ki fè pati ekip sa a. Nan kad negosyasyon yo, yo te mande 100 mil dola ameriken. Epi, fanmi an negosye pou te kapab jwenn yon ti bagay pou pote ale. E dikou. Moun yo pa tande ankenn nouvèl, epi lè y al chache yo jwenn kò a aviyasyon. Sa vle di yo rache li, yo lage li aviyasyon. Petèt ke nan moman rap la, yo pa t konnen si se te yon polisye, lefètke yo kapab dekouvri se yon polisye, ben, se petèt yon akt jenan. Ebyen vwala poukwa petèt se kapab youn nan rezon ki lakòz polisye sa li menm li mouri. Se yon polisye ki genyen 2 pitit fi, se konsa lavi l pase. Se toujou grav sa k ap pase nan peyi Dayiti paske a chak jou, a chak enstan, se toujou de trè movèz nouvèl moun ap tande. Hum! Tèt chaje mezanmi. Enfòmasyon yo toupatou mezanmi, fò n di ke bon, gen yon nèg, aparaman yo gen sispisyon sou li kòmkwa se ta yon move grenn, pandan misye ap marye, yo arete misye anndan legliz la. Tèt chaje! Genyen Joseph Figaro Manassé, il a 32 ans. Yo arete li pandan seremoni maryaj li. Lapolis mete men sou li nan kad yon operasyon ki fèt nan dat 16 fevriye 2022 an nan vil Hinche, c'est dans le département du Centre. Figaro Manassé, yo tap chache li pou enplikasyon prezime li nan zak kidnaping. Parenn maryaj la tou, li menm ki se Senval Luther, ebyen lapolis arete l. Nan departeman du Centre, gen anpil endividi ki jwenn arestasyon yo pa bò kote fòs lòd yo pou plizyè enfraksyon. Pami yo, Joseph Figaro Manassé, yo arete nan legliz an plèn seremoni maryaj. Parenn nan, ebyen li menm tou jwenn arestasyon li antre 16 e 17 fevriye 2022, Nan departeman du Centre, se sa enstitisyon an, enstitisyon lapolis la byen sur, mete deyò jounen jedi 17 fevriye 2022 an, kantite moun yo arete an se 4. Il saji byen de Joseph Figaro Manassé, 32 zan, orijinè de Hinche, lapolis t ap chache l pou enplikasyon prezime li nan zak kidnaping ak asasina. Joseph Figaro Manassé jwenn arestasyon li pandan. parenn maryaj la ki jwenn arestasyon l. Twazyèm nan se Anglich Saint-Fleur, 31 an, orijinè Kwadèboukè. Yo sispèk li ta lwe yon kay e abandone li aprè 15 jou pou ale lòt kote. Katriyèm nan se Faudroys Guy Thomas, 41 an, natif dezyèm seksyon Mamon, Li ta genyen zam a fe ki ilegal nan men l. Operasyon sa yo mennen nan lannwit mèkredi 16 pou louvri jedi 17 fevriye 2022 an nan kad operasyon tèt ansanm antre direktè departemantal Sant lan, Previl Jean Castro ak komisè gouvènman pakè Hinche lan, mèt. Edler Guillaume epi tou jij de pè an Jean Marie Toutanva. Lapolis nan depatman Sant ki gen nan tèt li komisè divizyonè Previl Jean Castro, direktè departemantal la, ebyen yo sanse trè motive la pou kapab mete men nan kòlèt move grenn. Tèt chaje mezanmi! Yon nèg ap marye, bon, sa w tande a la, lapolis arete l. Bon fi sa franchman, fi sa kapab endispoze wi. Pou wè w pral marye avèk yon nèg, nèg la pral mete bag nan dwèt ou, epi lè w gade bap! lapolis pran w. Eske seremoni nipsyal sa te gentan fini paske depi l fini papa nèg la marye nèt wi e madanm ni wi e nèt. Donk si l potko fèt, bon sa ka rive fi a li menm li medize epi l di bon se yon desepsyon santimantal ebyen m pral pran w lòt nèg. Brèf, ann pase nan lòt koze toujou ki gen awè ak kesyon ensekirite nan peyi Dayiti. Biwo lit kontre trafik stipefyan, BLTS, pwosede ak arestasyon 2 endividi ki genyen yon kilo kokayin, mèkredi 16 fevriye 2022 an. Moun sa yo se Decatus William ak Peterson Jean ki te abò yon machin yo ta sanse vòlè. Mak machin sa se Suzuki Gran Vitara imatrikile BB-510 30, yo arete yo nan kad verifikasyon woutyè pa bò kote ajan sou komisarya Vivi Mitchell. Peterson Jean li fèt nan Pòtoprens nan dat 15 jen 1984 epi genyen Fò m di nou ke genyen reyaksyon ki kòmanse tonbe pa rapò ak manifestasyon ouvriye sektè soutretans, ouvriye tekstil. Ki sa li ye ojist? Gen anpil moun di ke ben se nòmal pou ke ouvriye yo kapab mande yon pi bon kondisyon salè. Il y a le prezidan du tiers restant du Sénat ki se Joseph Lambert ki pran la pawòl sou kestyon sa ki di ben ekoute la revandikasyon des ouvriers li juste e li deplore le fèt ke polisye yo itilize gaz lakrimojèn avèk bal reyèl pou kapab reprime manifestan yo paske se pa nòmal Kant nan yon peyi moun ap manifeste pou kondisyon sosyal yo depi pa gen kas ebyen lapolis dwe akonpanye yo. Bon nou te wè anpil figure nan manifestasyon sila, de moun tou ki yo menm ap mande lapolis tanpri kite nou manifeste, kite yo tande vwa nou paske nou se manman w, nou se papa w e ou sòti nan sen nou. Donk, ba nou ti chans sa a souple pou yo kapab tande vwa nou. Menm si bagay la fè polemik jounen jodi a la ki petèt mete on gwo jounaliste nan peyi a nan ti soulye li ki se Bob Semer e koute anpil moun estime ke encore une fois je reviens sur ce dossier pour vous dire que ebyen gen kelke reyaksyon ki di ke ekoute Bob se te byen manyen dosye a men ekoute li fè kèk ti m ta kapab di derapaj vèbal se sa ki lakòz ebyen jounen jodi a la moun yo ebyen yo manifeste kote ke yo deklanche sa n ta kapab rele yon veritab ostilite a lankontr de Bob C journaliste senior anpil moun renmen tande. Nan moun Dakaraib nou prale, Bob C pèmèt li li di konsa si yo ba ouvriye yo 500 goud, 1000 goud li di konsa kisa l pral fè. Tout moun konnen Bob C nan gang. Dosye Matisan, Gran Ravin ansanm avèk Tibwa. Bal deklannje jan m te di nou an, m te ba nou yon premyè pati nan dosye a nan emisyon m te fè maten an. Men fò n di ke bagay la li ap rapousib paske e. Nèg yo gen yon pye, m ta kapab di, nan kat la, les hommes de Christ la ki fè yon ti avanse, nou ta kapab di, paske, ekoute, lapolis li menm te parèt, lapolis bay anpil gaz. E sa pèmèt ke nèg Christ la yo fè yon avanse paske yo vini nan blòk. lopital Medsen San Fwontyè la. Donk yo retounen nan espas sila a e yo ap fè de ti avanse. Donk aparaman batay la pral rud nan jou k ap vini yo la paske le fèt ke lapolis li menm li bay anpil gaz e mesye ti bwa yo pwofite de sa pou kapab fè avanse ebyen kòman fè pou kapab reziste ebyen fòk nèg yo ta kapab gen mask. a gaz pou reziste fas ak aso lapolis. Antouka gen anpil moun k ap di byen jwe lapolis paske yo vle ke pou sitiyasyon sa a kapab chanje nan kat la men ekoute se dè bandi ki von reprandr le kontwol de la zòn se sa pou di tèt ou donk kit se ta nèg krisla kit se nèg izo yo nou kapab toujou jwenn menm bagay yo levidan pou anpil moun se ke Zòn sa a fòk yo ta libere l nèt e se lapolis ki pou pran responsabilite l nan sa ki ap pase o nivo de Martissant. Bagay la te on ti jan kòse wi nan tèt Gran Ravin nan jodi a. E nou konnen nèg yo gen yon batay anlè y ap fè la a nan blòk Gran Ravin nan paske nèg Krisla yo menm Yo detèmine pou kapab pran anpil zòn ki nan Gran Ravin nan, paske fò n di ke nan dènye moman sa yo la, gen anpil seremoni mistik ki fèt, e yon mannyè pou kapab di, bon, ekoute nou sòm dan la dènyè manch de sèt batay, aprandr ou a lèse, si yon sòlda santi w pa ka batay, ou pa bezwen antre nan batay, men depi w wè se nèg k ap met pye yo sou tèren an la, ebyen se nèg ki la pou kapab pèmèt ke yo fè dè avanse. Men ekoute, nèg yo te kòmanse fè kèk avanse. Men dan laprè midi, mesye Gran Ravin yo, m pa konn sa k pase, gen lè yo fè apèl avèk yon fòs mistik, ebyen nèg yo dedouble, ebyen nèg Kris la yo oblije fè yon ti bak. Brèf! Dosye Ti Watson nan mezanmi, le veritable Robin des Bois pou G9, an plèn, Enben a chak segond y ap chache ti Watson. Kounye a m ta kapab di ke depi yo tande ti Watson yon kote, ebyen se la a yo kouri pote boure. Eske n tande? Depi ti Watson yon kote, ebyen nèg yo pote boure paske genyen yon veritab detèminasyon de la pa de mesye sa yo ki nan plenn nan pou di, Écoutez, ti Watson, tu as tué Dya, Dya pitit plenn nan, ebyen w pap mete dlo nan je nou ankò, ou te reprezante yon menas ke nou te pran a la lejè, men jounen jodi a la, ebyen se nou menm kap mache dèyè w. Bon, antouka, Ti Watson nan li menm kòm se yon rena de sirfas, li konnen zòn nan byen, ben, Nou pa konnen koman bagay sa li menm lap fini. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pous ble an pou nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.